Oh! Talè. Bon tenten mesye. Ah manzè bon sou mwen menn. Manzè pran kob la kite anba zorye a, manzè pran kamera m nan. Manzè pran tout bagay mwen net wi menn. Shit! Mwen gentan damou fanm nan menn. Mwen gentan damou, mwen gentan gen pwojè. Se pran tout sal te gen mont mwen chèn telefòn. Kisa wap cheke medam yo la menm. Se pa tap fem sa menm. Pat panse li tap fem sa konsa menm. Ebyen sak pi dol la nan lari anko wi menm. Nan lari menm. Misye ap dezabiyem menm. Bagay red wi le ti jèn ap prete. Em poko fin a misye non. Fek kare mandel toujou. Mwen genyen demen si Dieu veut mwen gen kèk zanmim kap vin la ok kap vin la humm dakò ou wè nenpòt sa yo fò ou pigaw di anyen yo manyen ou pa di anyen e vin mwen an m pa vin epi ou pa bezwen bèl ou pa bezwen toujou bèl ou pa bezwen gen plis gad m bezwen toujou bèl m bezwen bèl anpil e men cheri ou oblije aksepte wi ou oblije aksepte ou konsa w bèl e konsa w bèl la. Mami pa aji sa non. Pa enkyete w cheri, se pa anyen mal tande, lè fini wap vin abitye dakò, ou pa bezwen enkyete w. Antouka, fòk ou aksepte, sa m di w lan se li pou fè. Ou tande sa m di w lan? E sak fè m di w ke m pa ba w zanno. Madan sa yo dwòl isit. Ki bagay dwòl? Wi yo dwòl. Ok, ban m di w. Kite sa, ban m di w. Sèlman depi w tande sa m di w lan, m panse ke nap toujou. Rete byen alèz nap toujou pou ou ok. Selman tout sam di w sipoze obeyi dakò. Antouka m konnen wap alèz. Dakò wap alèz. Banm montre w sa pou w mete demen si Dye vle men ni. Wap mete sa. Dakò wap met sa pou lòt epi tou wap mete sa. Dakò wap met sa.